Nou pwofite salye ou menm kap gade video sa. Deja ou konnen pou monetize chanel ou an wap bezwen 1000 abone avek 4000 heure de vizyonaj. Alò 4000 heures de visionnage la se pa yon bagay ki fasil men apre w fin gade video sa nap montre w yon teknik kap trè fasil nap mande w pou gade video a jiska la fen epi like kòmante pataje epi abòne. Pou reyalize sa wap bezwen ale sou youtube epi wap monte sou chanèl youtube ou an epi wap kreye yon playlist pou kreye yon playlist map mete lyen an nan description pou ou pou ka aprann kreye l. Mèsi avèk ou menm ki te fin gade video a. Si w poko konn kreye playlist, w ap jwenn lyen an nan deskripsyon video a. Mèsi pa bliye abone, like, kòmante, pataje.